Pi kouri nouvèl gaye komisè Ronald Richemond dwe rantre pòtoprens depi jodia la ya gentan cho tout baz nan pwoblèm si se vre daprè sal rakonte li prè poul rantre epi frape nan tout sans Bonjou bonswa tout moun mèsi paske ou rete fidèl epi chwazi sofia tv 83 pou enfòmew Nou kontan e nap toujou la pou n kenbe w enfòme. Pwofesi pi rèd nan vil la aprè nouvèl sa a Dezi toujou nan men dcpj kote yo mande l rakonte fi l an epwi sa l konnen nan zak ansasinay Eric Jean Baptiste Jounen jodi a la Tijan retounen frape pou la pli bèl Revelasyon sou revelasyon Bagay yo pi mal Youri ak Lanbè nan pwoblèm pa twò lontan DIE dwe debake epi bwote yo ale nan peyi etranje. Kanta Louko Dezi bagay yo sanble fè l pi mal, selon sa Ti Jan fè konnen, peyi a deja sezi tande nouvèl sa a, Louko Dezi antrave pi rèd. Plis detay ak enfòmasyon ak lòt detay toujou se koulye a la sou Fètivi 83 e n ap travay chak jou pi plis pou n pote plis enfòmasyon sou rezo a pou zanmi fanatik ki pa janm lage e sila yo ki pral abòne pou la premyè fwa Gaston Lambert! Prezidan Lambert, ou gen pwoblèm. Koup Lambert Bouda Lambert! Gen manda ki fout chyen! Men pa gen dat nan mouda Gaston Lambert. Prezidan Lambert! Manda a tou la deja, li jis poko gen dat. Yo fè gwo koze. Yo fè gwo seremoni, bagay, bon je je bon je bon gwo seremoni. Yo ba timoun piti. Non pou kisa? E pou moun ka vote te panyòl. Manda siyen. Manda pou anve pou pran yo e pou konnen. Men ni men sa koze. Koze radote. Fò se moun ni moun ni jistis, moun ni jistis pou siyen pou ale. Fòk gen anpil siyati. Fò moun moun ni fò moun ni siyen. Fò moun ni. Moun ni jistis. Moun ni siyen. Wi. Kote moun ni siyen? Kote moun ni? Ti konn sòti. Ti konn sòti 3 fwa nan semèn. Ok, fò l redui sou sòti yo. Apre tou nègre se jere kesyon pa li se sòti gason. Ok. Fò li kontwole mwayen sòti gason pa li paske gen yon konplo nan mounda l paske yo wè nan li menm prezidan repiblik. Oh! Oh! Oh! Oh! E nan konplo gason mouko a, genyen politisyen, genyen moun nan sektè prive, genyen moun nan pouvwa ki nan fout nan mouda konplo sa. Yo pè pou mal nan syay. Yo pè pou gen yon mal nan syal. Bon efektivman donk mwen aprann nou di a tout moun ke y a eu très chè a travè lè rezo sosyo a travè la près egalman nou te resevwa yon d'une sous du ministère de la. Sa vle di mete nou nan yon lèt transfè pou Depakè de Pòtoprens. Men, administrativman, nou kapab di materyèlman, nou pa konn touche de efektivman de transfè sa. Men, tou dènyèman la, sot resevwa yon lòt apèl ankò ki mande m pou m monte Pòtoprens pou m rete sèman pa yon responsab de Ministè de la Justice, la Sécurité publique. Mwen menm. S on sitwayen la piblik, s on sèvitè e nou la pou n sèvi e n ap kontinye sèvi popilasyon an a kèlke nivo ke se swa. Kèlke swa kote l ye a. Donk, pa rapò a devouman nou, kouraj nou, foug nou avèk tout konfyans popilasyon Sid nan li menm li fè nou, m panse si l ap monte Pòtoprens, m panse Sid la ap pral menm choz. Donk, nou konnen Pòtoprens jan l ye la kounye a la li pimante atravè avèk gang. Tout patou matisan bloke tout kote donk sa ke nou gen an tèm de savwa fè nou kapab mete l a dispozisyon de jiridiksyon de Pòtoprens pou nou konnen kisa n ka fè men fò m di n byen ke popilasyon soud lan deja di m pa p fè bri gen anpil moun tou lan fanmi mwen ki pa dakò ke mwen menm mwen deplase. Au parquet de Port-au-Prince. Donk m pa gen pou m al fè koutakout avèk komisè Lafontant. Se yon majistra k ap desèvi peyi l, k ap desèvi yon jiridiksyon. Donk mwen menm se yon sitwayen k ap sèvi peyi m. Donk yo ka fè apèl a mwen nenpòt kote depi yo estime ke m ka bay rezilta. Donk nou pa gen pwoblèm avèk sa. Gen moun ki panse CG se etenn. E gouvènman ta bezwen etenn ou lè l chwazi transfere ou nan kapital la paske se pa yon kapital ki fasil. Bon nou konnen travay ki gen nan kapital la pa menm jan avèk Okay paske chak kote gen kontèks pa yo. Yo genyen mezi ke nou pou nou pran pou nou rive e satisfè popilasyon an. Jan bagay la ye la a Pòtoprens, Pòtoprens se yon nati, yon jiridiksyon ki dizon fragmante a yon sanm de gang k ap bay pwoblèm. Popilasyon an pa ka fonksyone, kidnaping nan ap fèt tout kote, nenpòt lè. Donk, Leta ki gen obligasyon pou li garanti sekirite popilasyon an atravè kò ke li genyen ki se lapolis. Donk, fòk lapolis nan jiridiksyon de Pòtoprens pran responsabilite l parapò a tout deriv e ensekirite k ap vake, ki anpeche popilasyon nan kapital la fonksyone e ki bloke plis pase 1 an pou sa gen 18 mwa 4 departeman anndan peyi a donk leta paka fè bak leta paka fè bak fòk leta pran responsabilitel pou sid la fonksyone sidès la fonksyone grandans la fonksyone yon nèg paka ap bay pwoblèm donk pito moun pito moun kap bay pwoblèm la se lik pala pou popilasyon li menm li la donk fòk lapolis nan kapital la. pran responsabilite l pa rapò a sa k gen Pòtoprens. Donk mwen menm si m pral Pòtoprens, si se vre ke mwen menm m pral Pòtoprens, donk si Matisan pa ka debloke nèg sa yo ki se gang lan, pa kapab mete zam yo atè, ke yo arete yo, apreyande yo, mete yo lan vrè plas yo, donk mwen menm kounye a pa lavou la la m ap tou retounen lakay mwen.